Lapolis nasyonal nan peyi Dayiti fè resèt. Pòt pawòl lapolis la Garry Derosier prezante yon konferans pou laprès, lè map gade sou tab dcpj pèp ayisyen, on dirè se bò katedral map pase tèlman gen koze. Telefòn! zam, bal, pou site sa yo sèlman. Antouka, ou pral tande deklarasyon pòt pawòl la e m ap anonse w tou swat genyen yon nouvo inifòm. Woy manman! Gwo rèl nan baz izo! Bagay la di! Aprè moun Debussy Kanapevè fin elimine plis pase 27 bandi ki soti nan baz Ti Makak nan yon sèl jou, Ti Makak ki se alye chèf de gang Izo, Jenn fanm ki konn ap pran plezi ansanm avèk nèg sa yo aktyèlman la chak 30 minit pèp ayisyen yo endispoze. Ou kwè se koze. E non sèlman sa tou, lapolis kanpe dan nan rantre vilaj de Dye, medam yo pa ka pase pou yo al souke kò yo nan vilaj. Gen rèl nan la repiblik. Medam yo pa ka manje, yo pa ka dòmi, yo pa ka bè pèp ayisyen. Ou kwè se koze? Medam, madmwazèl e mesye, m pral fè w tande deklarasyon yon limena k ap plenyen. M gen lepresyon se menaj li a wi yo te koupe grenn li. Hum! Rale chèz ou. Yon bandi ki soti nan baz Ti Makak ki te blese pa bal, travèse l al pran swen Bèje. Oh oh! Popilasyon an depoze lapat sou li sot ande a pèp ayisyen, bwa kale! Aktyèlman la a, peyi Dayiti kanibalistik. Rale chèz ou chita, Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi! Tout se peti tripotay nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun, kijan nou ye? Anka yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a. Sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou tak 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse zanmi pa w Fouco. Zanmi pa w Fouco ki rantre lakay ou pou yon lòt edisyon spesyal, m ap di w byenvini e w mèt mete w alèz se lakay ou ou ye. Pa bò isit se tout nouvèl san strès. Nou pa gen tan pou n strese moun, se plezi nou vin bay pandan n ap fòme enfòme e non sèlman sa tou nou ankouraje ou pran responsabilite ou a de men paske chanje peyi dayiti pa depann de lèzetazini damerik pa depann de kanada pa depann de lafrans men li depann de chak grenn ayisyen konsekan ki deside pran konsyans frèm ak sèm kap koutem gro rèèl nan baz izo eyy madan gang yo panike. Depi lè moun Debussy ak Kanapevè fin fè operasyon boukannen sansal. Depi avan yè L pa manje, depi avan yè L pa bwè, L pa poupou pèp ayisyen. L se sigarèt ak koka sèlman l ap pran. E m gen lenpresyon chak trant minit yo endispoze. Medam yo pa ka al souke kò yo nan vilaj. Medam yo razè pèp ayisyen. Paske la polis koupe tout pon. Si se mwen menm m kap di w, ou ka pa kwè non. Men m pral fè w tande deklarasyon yon limenna kap plenyen apre popilasyon an Fin bay yon seri de bandi bwa kale operasyon boukannen san sal. An nou swiv ansanm. Mwen bay ti mesye sa ou telman fem mal baz. Ayy manman li fè w mal cheri ki bò. Telman fem mal yo fem mal yo fem mal depi hier m paka manje. Ayy manman ayy mamma mia heheyy li fè w mal cheri ki bò. Hein! Wè jan wap dim li fò mal la? E kòk la ou atè a wi. Ey lè wap gade yon kòk mesye, yon kòk konsa. I koupel konsa e lèl di mezanmi lè kòk sa ap chante. Hein! E lè kòk sa ap chante menm kòman li ye? Humm! E kòk la k manke w cheri. E pa mal li fò mal se kòk la ki manke w m ka konprann sa. Se tris wi lè wap gade kòk la ki konn fè w dous epi wap gade l ret atè. Sa vle di la a si ou menm ou al pran zam epi popilasyon an pase w nan bwa kale tou, ou gen pou w rive kay bawon ou pa ka fè anyen. Ase nèg la rive kay bawon san kòk li. Anmweeyy ala traka pou lave kay tè demwazèl la fèm sonje yon dam ki te gen maril ki mouri madanm nan nan legliz la l pa janm kriye pèp ayisyen mekòp li gade nan ti mouchwa l kès kès li sou talon l lap kontwole tout bagay lè ke kòbya fin deplase li pral nan simityè Lè yo rive devan simityè a, yo pral foure nèg la nan twou. Li te gentan gen 2 pitit ansanm avèk nèg la pèp ayisyen, sa w tande a. Yo te di dam nan piga w kondi nèg la, pase ou jèn toujou, ou kapab toujou jwenn yon lòt nèg renmen oubyen mare ansanm avè w. Li di non m te twò renmen nèg sa fò m kondi l. Ebyen pèp ayisyen lèl rive nan simityè a, dam nan leve rad li, li monte jiponl, li desann kilòt li, moun yo pa konprann yo ap kenbel li di lagem, lagem poum fè sa map fè a, dam nan pat janm kriye pèp ayisyen, yo panse se emosyon fi a di non m pa fou mèt lagem. Lage m pou m kriye m di. Moun yo lage l. Pandan yo pral foure nèg la nan twou pèp ayisyen. Fi a desann kilòt li, l pase pye l sou sèkèy la, epi l pise sou sèkèy la. Lè yo di, O madanm poukisa w fè aksyon sa a? Li di, Ay, ou pap konprann gason. M pise kote k fè m mal la. M kriye kote k fè m mal la. Adje makomè, m santi. Si ke w te jwenn grenn nan w t ap pise sou li. Pasel fò mal. Humm. Kontinye eksplike popilasyon an kòman ou nan lapèn, melankoli, tristès, chagren, dezagreman mete pou nou makomè. Depi yè m pa ka manje seum. Waww. Depi yè m pa ka manje m pa ka bwè a no jou depi yè a jodia m pa manje se fimen sigarèt bwè koka fimen sigarèt bwè koka sèlman. Waww. Waww. Waww fimen sigarèt bouwè kok oh my God oh my goodness oh my God gigit la mankel humm gigit la mankel pèp ayisyen lèw pa la mpa ansante mwen prèske depasyante. Ou manke mwen, ou manke mwen, ou manke mwen Konsa m sonje w Tankou yon manman k pral akouche ki bezwen wè pitit li Konsa w manke m Yon jèn fi ki fè twa mwa san k pa panse sou li Yon egzile depi trantan k sonje peyi l Waww, waww bagay la fè l mal papa Li pa ka manje, li pa ka bwè Se fimen brè koka. Brè a pa eh koka se pa bwè w bwè l? Sa w fè avè hehehehe kòm ou pa manje w pa bwè e koka a? Eske kote moun yo blofè mesye? Waww gigit la manke l pèp ayisyen. E di vre, di vre. Gad yon moun ou te renmen w ap pran plezi pou wè sak konn ap ba w plezi atè nan lari epi Medam yo pran gwo kou wi. Lanis mouri bouboul m pa konnen yo e li kap di e li konn pran plezi avè yo e li konn grenn a yo bon. Dezyèm voice wap met deyò a di nou gigit ki nan lari a eske se pa bouboul la oubyen se pa ak lanis la silvouplè waww waww hein. Fin rakonte nou rès zen an non, kòm ou te kay bòs. Nèg ou wè ki mouri nan ti bis yo, e nèg ki vin bay ranfò ki soti kay ti makak. Tout mouri nèt, tout 12 nèg yo. Tout mouri nèt pitit, tout zam deyò, ah pitit. Oo pèp ayisyen, èske w tande? Tout zam deyò, èske w wè sa k fè yo mal tou? Sa vle di la ou kapab konprann chak grenn zam ki gen nan baz, ki genyen nan baz yon gang ki enpòtans li genyen. Fanm nan konn al pran plezi l anndan wi, ou kapab wè enpòtans zam nan genyen. L ap esplike w tout zam deyò. Waww sa vle di la a baz la fè gwo gwo gwo pèt pèp ayisyen popilasyon an kontinye lanse kontinye file manchèt ou paske w voye yon siyal la a aah sa pa ni siyal Digicel non sa pa siyal Natcom tou m gen enpresyon se space x humm space x. Elon Musk a wi ok m gen enpresyon se siyal sa k fèt ki fenk ateri nan peyi Dayiti nou voye bay bandi yo a ou konnen Digel toujou ap pèdi siyal natcom se 31 menm te an yo ye m gen enpresyon se SpaceX. Se siyal sa popilasyon an voye bay bandi yo. Tout zam deyò, sa vle di gen anpil zam pèp ayisyen ki te pran lari, ki t al batay, yo pa tounen nan baz. Ou ka konprann si yon ti sòlda soti epi l pèdi zam chèf sa, bra kale pou ou. Ou wè jan fanm nan ap plenyen, zam deyò. Aktyèlman la pèp ayisyen, gang yo an feblès. E non sèlman sa tou pa bliye Frantz Cole nan prizon Heheheh Legliz episkopal pa ka pase kontenè Donk ti sa bandi a te gen an l oblije wè sa m di w la a ap konsève Li pa ka pèdi zam Pase bòs la dèbaro Eske tu konpran pèp ayisyen. Hum. Fin ban nou rès zen an non. Moun pa ka al nan vilaj anko cha kap bay problem moun paka pase men matisan la m paka fè yon pot mal nan vilaj. Ehh eehh kòmè ou heheheeh ou paka ale nan vilaj la polis sere boulon an pi di gen plenyen gen kriye. Nèg tonbe, wap kriye nan mouchwa ou pa ka al kote bòs. Ou razè, ou pa ka pase al nan vilaj, lapolis kanpe dan bang. Gen kriye, m di w, gen gwo rèl nan baz gang yo dwe panse se manti. Gen bandi se nan ti mouchwa sèlman yo rete. Medam yo k konn al pran plezi dèyè a. Aktyèlman la pèp ayisyen gon rate gason andedan baz Izo ki pa piti ditou. Oh yes gon rate gason ki pa piti ditou ditou Ay kiyès kap bay medam yo plezi fò yo fè lajan e men kounya lapolis di non yap kontwole rantre vilaj la bwa kale sa w ta pral fè nan vilaj kòmè. Pitit mal sekwe kòm. Ayayay ou ta pral sekwe kò w nan men hehehe pa gen sekwe kò ret on kote humm donk medam matmwazèl e mesye ou ka konprann aktyèlman la a bagay yo konplike nan baz 5 segond e koze yo pa fini la kite m ba ou zen ou konnen lè w ap soti nan pòtoprens pou travèse matisan pou rantre nan gran sid Ebyen frè se sè byen eme divès sitwayen ki rantre nan sid jounen jodi a pale ansanm avèk nou yo di yo sezi nèg ki konn chita kap fè resèt sou wout la pa gon grenn nèg nan lari eehh moun kanapevè I love you moun debisi kenbe la rèd rèd pa moli popilasyon ayisyèn nan sere ran monte brigad lapolis ou devan nou dèyè. Gang yo panike. Yo pran gwo kou. Yo pa poste bò lari a pèp ayisyen pou yo ap ransone moun, ranmase lajan. Talè la ou vini, ou ap ranmase lajan ou monte epi ou gade yon manchèt pati wench! Epi ou tou ret anndan bis la. Bagay yo pa piti ditou non pèp ayisyen. Bandi yo pèdi pwisans. Sa kap pase nan peyi Dayiti aktyèlman la a, boulvèsman k genyen andedan baz bandi yo, se pa kakakòk. E frèzesè byeneme m ap fè yo konnen tou, gon ekip bann gwo limena nan Petyonvil ki gen pwoblèm. Ki gen pwoblèm yon seri de gwo machann. Eske yo pral vann pwazon rat kounya? Eske yo pral vann manchèt, vann lim? Yon moun k ap fè biznis kounya se sa pou achte. Achte manchèt, achte lim. Gon seri de ti, kòman yo fè, yon ti kabwèt ki gon kawotchou k ap vire epi. Y ap file ring! Ring! Le dimanch maten, seng dola, w ap file kouto. Achte manchèt, achte lim, paske se sa yo ki pral vann. Limenna konn ap achte pil les, kat, senk san, sis san. K ap revann pèp ayisyen. Gon seri de medam nan vilaj, les yo sis san, sèt san, kat san dola. Aktyèlman la a, gwo machann yo ap plenyen paske pa gen lavant. 27 gason tonbe! Gason sa yo ki konn al fè kidnapin! Medam sa yo ki konn al pran plezi men lapolis bloke! Medam yo pa ka bèl, yo pa ka fè mekòp non! Yo pa ka al souke kò yo nan vilaj non! Yo pa ka fè lajan lès la non! E moun sa yo renmen vann yo pase yo peye yo rapid, kòb la fèt vit, yo vann byen, yo fè gwo benefis, yo gen gwo kliyan. Yon seri de gwo kliyan la yo pèdi pèp ayisyen. Gen anpil moun k ap bat bravo la e kè yo kenbe wi. Menm jan ansanm avè politisyen yo tou. Na va wè li na konnen li Pa maklo yo li genyen nan men li Alelouya Pa maklo yo li genyen nan men li Nou wè tèt mwen pa di Mèsi anpil Frè m ak sè m k ap koute m Oh oh Eey moun Mèje fè Bwa Kale Humm Ann gade imaj sa a ansanm avè m Wi Men Kès ki se pase mon gran Ebyen gad grenn katouch li. Ay ti boutèy pren li, yo toujou gen ti sachè woz mare k gon seri de ti poud. Yo toujou gon ti boutèy nan valiz yo. Yon ti valiz plake nan do yo, de mouchwa fè makak. Misye soti nan baz ti makak, selon enfòmasyon yo pèp ayisyen, non misye gentan santi gon fou kap prepare pou li li pral griyen pèp ayisyen misye ap reflechi ann gade dezyèm imaj sa wooyy ooyy manman ooyy. Premye janvye avan nwèl. Misye gentan wè premye hahahaha Misye wè premye janvye avan nwèl pèp ayisyen. Kèt misye poko janm sezi nan lavi l konsa. Li konn tande bandi pwisan men li poko wè sa. Sak anfas li a pèp ayisyen sa pi rèd ke founèz a danton eehh se sèl nèg ki gen chans asiste lanfè pèp ayisyen lap viv lanfè pandan lap rantre ladan le ou la fason ala traka pou lave kay tè papa. Medam matmwazèl e mesye nou kapab konprann se pa sèlman Nou pa bliye tou, kantite vakabon ki te nan Sena a. Soti nan lane 2017, nou genyen Pè Frantz Cole, aktyèlman la a, ki nan Penitansye Nasyonal. Misye ki t ap touche 300 mil goud chak mwa andedan Palman an. 300 mil goud li t ap touche chak mwa. E mare dcpj mare l se pou enplikasyon l nan trafik zam ak bal nan peyi Dayiti. E selon rapò dankèt la pèp ayisyen, lè zam sa yo rantre anba siyati responsab legliz episkopal, se nan baz Vitelòm ak nan baz Izo yo ale. Si yo ale nan baz izo, izo voye anpe bay ti makak anlè. Ebyen, prezidan sena a nan epòk la pèp ayisyen, nou gen kesyon pou nou poze yo. Nou gen bwa kale pou yo tou, fò yo ban nou eksplikasyon. Fòk yo ban nou eksplikasyon kòman fè monpè tap touche 300 mil goud chak mwa andedan palman. Eske se te pou lapriyè pou yo? Eske se te pou sangtifye zam ak bal yo pou al fann tèt popilasyon an kò di Kris amèn? Pèp ayisyen, mete w sou men w paske, hen, konplo pi rèd pase wanga. Rete veyatif, paske fòk nou dechouke tout gang ki nan peyi Dayiti ki anpeche nou viv sou tout fòm. Frè m ak sè m k ap koute m, byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a. Bon, ou konnen, mesye ti makak yo te anpeche moun fè mat, fè ti mayay yo. Ebyen, yè pèp ayisyen apre ke, ebyen, popilasyon fin ba yo règ. Manchèt, Ebyen, yo pral kòmanse selebre nòs, m t al nan nòs pèp ayisyen, an nou swiv kòman kòman sa te ye. Sa fè lontan wi m pa bwè yon ti fyesta adje. Eeh met nan bouch li non oh oh An nou fè gogonn konsa, met nan bouch li wi. Humm ti fiesta te trè bon avè bonbon sèl pèp ayisyen fiesta gou a bonbon sèl te gen king kola lontan king kola te gou king kola banana byen glase wa gou paw adje lavi sa ou sa fè lontan m pa pran ti fiesta wi. Ti sejourne pèp ayisyen. Ayy men sou tab la trè gou. M bwè 2 ladan. Ti limonad la bon ansanm avèk pen a manba. Hein! Mwen jwenn yon bon ti limonad glase pèp ayisyen. Ou jwenn avèk 2 ti pen a manba. Atchè! Men peyi vakabon yo fè nou pèdi a fè nap kouri a wi. Ti peyi si cool wi pèp ayisyen, si relax. Ti limonad a 2 pen a manba. Ti fiesta a tampico. Mande Bondje padon w leve nan maten. Ou fin manje yon bon ti bannann peyi a ze. Epi wal jwenn yon ti kin kola banana byen glase ou lage dèyè. Wap rann gaz yo, gaz yo santi bon. Anmweyy! Antouka mèsi moun Fèmat, sa fè lontan m pa viv yon ti maryaj kreyòl konsa. Ay pwodiksyon lokal wi pèp ayisyen. Pwodiksyon lokal pur! Pur pwodiksyon lokal. Gade kanpe malere yo avèk ti gwo daliminyòm yo. Gen dat m pa wè ti napon ak awo sa yo. Ay che! Viv granmòn! E mède sante moun! Frè m ak sè m k ap koute m, jan ke m te anonse w, lapolis nasyonal fè resèt. An nou tande deklarasyon pòt pawòl lapolis la, Garry Derosier. Mezanmi gen anpil bagay sou tab la wi. Anpil anpil bagay. M gen enpresyon se devan katedral m ye. Tèlman yo ranmase telefòn pou gang. pil zam katouch pèp ayisyen non la polis fè gro resèt m espere nan jou kap vini yo la yo ban nou rapò de sa yo jwenn andedan telefòn yo. Sou bilan e prezantasyon pasyèl de ansanm de materyèl lapolis sezi pandan jounen lendi ak madi 25 avril 2023 a, genyen 4 fizi daso, 3 pistolets de calibre 9 mm, 35 téléphones portables, plusieurs cartouches de différents calibres, dont 5, 56, 762 et 12. Gagné plusieurs cartes mémoire, plusieurs chargeurs, radiocommunications, N ap di a tout popilasyon an, ankò yon fwa, lapolis nasyonal mobilize e operasyon yo pa kanpe, operasyon ap kontinye. Paske objektif nou se pou nou pèmèt popilasyon an kapab rale yon souf, kapab anfen vakye libreman nan aktivite l. N ap, ankò yon fwa, solisite popilasyon an pou nou kontinye maryaj polis popilasyon an san vyolans. An nou rete vijilan, youn veye sou lòt. e rete veyatif nan katye nou lè nou wè de vizaj ke nou pa konnen, lè nou wè de aktivite ke ki pa t abitye fèt, sa dwe atire atansyon nou e mete lapolis okouran e si nou ta jwenn de movè eleman ki vin anpeche nou viv trankilman popilasyon pezib lan Arete l, mennen l nan komisarya ki pi pwòch la. E n ap di tou a popilasyon an pou yo pote tout sa yo jwenn kòm materyèl ke bandi yo te abandone sou wout pandan ke yo t ap kouri. Toujou enfòme lapolis kèlkeswa mouvman ankò yon fwa k ap fèt nan katye nou yo paske nou kwè ke popilasyon an. important pour que nous continuions collaboration ça avec PNH parce que je toujours dit que a un partenaire qui est important pour nous, bien que en matière de sécurité, il est important pour gagner ensemble de matériel, ensemble de partenaires, mais population sont c'est pour nous un partenaire qui suit et nous encore une fois compter sur collaboration. Kòm se yon pwen de près espesyal kote ke jounalis yo pral wè ansanm de materyèl ki sezi yo pandan 2 jou ke nou sot di yo la, lendi, mardi 25 avril. Nap mande pou ke yo filme yo. Antretan, nou te fèl deja nan yon konferans ke nou te fè, nou te prezante nouvo inifòm BLVD. Jodi an, se nouvo inifòm swat. Swat. Youn nan inite lapolis nasyonal yo ki goumen anpil nan dènye moman sa yo, malgre sitiyasyon difisil, malgre ke nou konnen onivo lojistik e limitasyon onivo materyèl men se de polisye ki detèmine. de polisye ki ame de kouraj pou ke yo kapab pèmèt ke popilasyon an vake libreman nan aktivite l e sitou nan zòn ke n te konnen yo asavwa tout zòn Laboul, Tomasen e lòt zòn ki bay pwoblèm yo. Yo ame ankò de kouraj pou yo te goumen Se youn nan inite ki angaje avèk lòt inite yo nan travay sa a. Ankò yon fwa, n ap mande Catswap yo pou ke yo mete yo o ran de manyè pou ke nou kapab fè yon dènye foto de yo. Ale nòmalman ou byen kanpe nan sal sa a. Mèsi ankò. Mètnan, Quelques questions s'il vous plait? Quelques. Sous map la e mwen te an kontak avèk responsab yo, la police prezan nan zòn sa a e a savoir situation de tension ki te genyen o nivo sou komisarya Pòtay Leyogàn nan e mwen te an antre an kontak avèk komisè Pòtoprens lan alò lè situation an e lè sa te pase men pou le moman m pa konnen kòman li ye pou le moman pandan map pale avèw la fòm ou nèt avèw. men te di m ke yo te pran tout dispozisyon de manyè pou ke blende a retounen nan espas lan. Mwen kwè ke te gen 2 veyikil ki te andomaje men yo te met menm dife ladan l. E se 2 polisye ki nan zòn sa a, nou wè se yon zòn ki trè difisil e ki bay vrèman avèk 2 zòn kote ke gen konn tansyon e bandi ladan yo. Men se 2 polisye ankò yon fwa ki ame, de kouraj e avèk popilasyon an. ki te ankò kanpe e ki jisteman ap toujou kanpe. Momentum nan Biblik. Momentum, alò, ou ka reprann kesyon ankò pou mwen? Sa ki eksplike lapolis pa sezi de momentum popilasyon ki trè detèmine pou l fini avèk kesyon banditis lan, pou adrese sitiyasyon Matisan, Dèlm gen lòt kote nan Pòtoprens ki gen bandi k ap feraye. Nou ankò yon fwa remèsye popilasyon an e pou tout detèminasyon e tout siyal ke l voye bay lapolis nasyonal e bay sosyete an jeneral pou leve kanpe depratikman ke y ap fè nan katye yo pou ke bandi pa vin anvayi espas yo. Nou kwè ke se yon konpòteman ki merite pou nou aplodi e nou toujou di yo ke a chak fwa ke yo ta siprann yon bandi, yon moun ki anpeche yo viv, Vake li bon aktivite yo pou ke yo pran yo mennen yo bay la polis e se sa fè ke nou adrese yo, nou konprann sitiyasyon an, nou konprann ke sa yo sibi nan chè yo, nan nanm yo, lè w wè 2 fami kote ke yo kidnape pitit yo, yo kidnape mari yo, madanm yo e kisa sa fè, konsekans sa genyen sou le plan moral. E swit a entès lè lapolis pran dispozisyon pou li entèsepte veyikil lan epi aprè nou wè e genyen e 2 moun ki ame nou wè ansanm 2 materyèl e gen anpil materyèl ke nap wè la yo se asavwa 3 e Nefinyen yo, epi avèk chajè yo, se de materyèl ke nou te jwenn ke yo te an posesyon yo, kote ke touswit e dan la sware te gen yon sitiyasyon de tansyon nan tout zòn Debussy an ki kontigu jisteman avèk zòn Kanapevè lan, vin kreye jisteman yon atansyon de piblik lan, epi jan nou te di an, onivo de lapolis. Polisye yo te fè tout sa yo kapab pou ke yo kapab pèmèt ke, de preferans ke n arete moun yo e n kondui yo devan lajistis, men vu a sa popilasyon an sibi, a sitiyasyon ke l viv deja e a sa ke l te tande dan la sware nan zòn ki kontigui a li menm yo, a savwa Tioujo e zòn, zòn je kwa. Eske li gen lajan? Gen yon rapò balistik jisteman ki pral genyen pou nou konnen egzakteman tip de zam sa yo. Bon, byen ke ou wè m ap yo, men genyen de balistik e syantifik jisteman ki travay sou yo. Men zam sa w wè yo, 4 fizi daso yo, se sa ke nou sezi yè nan zòn Debussy ki kote ke bandi yo te an pozisyon de yo. E nou wè lapolis li menm te trè prezan e te dispoze pou antame batay lan. avèk byensu api popilasyon an e pi avèk lòt ansanm de sa ke nou wè yo ke nou sezi pandan 2 jou lendi, madi 25 avril 2023. Bravo bravo la police kontinye donk medam matmwazèl ze mesye nou te kapab wè sou tab la te gen koze ahh te gen koze se pa ti koze piti nan 2 jou la police fè gro resèt donk nou swete la popo kontinye epi. Pòtpawòl, Ou di popilasyon an sipoze kolabore avè w san vyolans men nou fè vyolans hein! Nou fè vyolans! Ann kite sa la pou l pa fè zen. Genyen vil Pic du Nez ki te jwenn arestasyon l nan pou enplikasyon l nan asasina mèt Dorval, fanmi vil Pic du Mez fè konnen yo voye touye l nan prizon. Medam matmwazèlz e mèsye depi Nan lane 2020 li Nan prizon li mande ansanm avèk otorite jistis yo pou yo fè kou yo konnen mezanmi libere sitwayen an yon òm dafè menm jan avèk vitelòm bon de tout fason Pou plis detay pèp ayisyen an nou tande fanmi vilpic ki te Nan mikro laprès. Stasyon de baz ki anndan Petyonvil yap salye laprès pale, ekri, televize ak an liy yo. Tout òganizasyon ki nan komin Petyonvil yo mete tèt yo ansanm pou mande jistis peyi Dayiti panche sou dosye vil Pic du Nez Didja k ap kwoupi anndan penitansye nasyonal depi 3 zan. Òganizasyon yo. Yo apresye dosye jij ki sou dosye mèt Dorval la paske lòm dafè a li pa konnen ki sen pou l rele anba a, li malad, li swaf pou l tande jij la, l bezwen pase devan l. Vilpique Dinez di dyak li te touche tout branch sosyal ki nan vil la tankou voye timoun lekòl, Peye lekòl pou paran ki pa kapab pou yo ka rale yon souf. Konstwi kay pou anpil moun ki vilnerab nan vil la ki pa kapab peye kay. E anplis, lòmdafè a te kreye travay pou plis pase 400 moun nan antrepriz li. Jounen jodi a. Lòm sosyal la, èske se sa a l merite pou l avèk fanmi li? Enben, se poutèt sa, Kolektif tout òganizasyon ki nan Petyonvil, y ap mande liberasyon li san pèdi tan, avèk reparasyon. Paske lòm sosyal la te gen yon pwojè avèk plizyè legliz nan tout seksyon kominal yo pou yo kapab, pou l kapab konstwi pou yo. Ebyen, jounen jodi a, misye anndan penitansye nasyonal. E, daprè lwa manman, daprè manman lwa peyi a, nan atikl 26, li di. Misye pa gen dwa pase 48 èdtan san l pa pase devan jij. Ebyen, misye sou twazan. Sa fè nou santi dwa l pyetine. N ap mande pou tout moun ki nan komin Petyonvil di yon sèl bagay. Liberasyon! Liberasyon pou vil Picpdines san kondisyon! Eske se poutèt ideyoloji politik li ki fè jij la te deside kenbe l nan prizon? Ebyen, n ap di konplo politik sa a Tout plim, tout plimay, rad do kale yo, ebyen kou sa a p ap pase. Pou fini, tout òganizasyon yo ap di, Viv Ayiti! Viv lajistis! Viv liberasyon vil Pit Dines di dyab! Mèsi laprès! Mèsi laprès! Remèsi w osi. Ala traka pou lavi kayite. Medam matmwazèl e mesye byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Lè ou tande yon seri de politisyen ap pale w de sekirite, ap pale w de pwodiksyon nasyonal epi w tonbe sou deklarasyon madam sa a monchè ou santi ou ta rantre kèk kote wi. An nou tande ansanm. Kounya kman ou fè anpil bay atizana men bay yo pa vann sèvis sak fè sa. Enben sak pase pa gen moun pou achte matisan bloke yo pa janm vle bay pòt lib paske son kontra sosyal leta fè pou pou pòv vin pi pòv pou apovri nou men kounya si n te gon ti enpòt entènasyonal la okay moun pat bezwen pale pòtoprens yo te mèt fèmen l wi. Paske moun tap vin kote moun ap viv. Ou wè la a port salut son ti paradi. Epa piblisite map fè. Si w vle kwè m vin wè wa wè si e manti map ba w. Paske c'est au bout du mi qu'on reconnaît un vrai maçon. Si m manti vini. Hotel yo pa chè, gen tout kalite, yo vid, yap domi vid paske pa gen wout. Donc ou panse yon ti aeroport se tout ce qu'il faut. Oh oh bon menm port salut la gon aeroport tou. Si yo te vle fèl fonksyonèl, te gon bon majistra serye k konn wòl li k defini antan ke mè, lè w pale de yon mè, ou pale de yon ajan devlopman. Sa vle di lan zòn li an la, li ta pwofite e opòtinite de enpòt sa k te la sou moun vòb yo, lè te gen makaya. Lè m te piti otèl makaya te konn gen la, te konn gen ti avyon, desann sot an swis la. Apresa m konn wè elikoptè desann bò lanmè a. Kot milyon nèg gen lan lemond yo nou pa bezwen bon peyi poun vin viv e sèl Dubai nou konnen k paradi Ayiti son dezyèm paradi men blofè yo fèn kwèl son lanfè manti son paradi sin vle vin wè na wè sa map di nou. Haa se gwo koze ou di la madanm. Se gwo koze ou di la madanm epou a gon pakèt sankoutch An popilasyon nou poko kòmanse reflechi pou Andre Michel? Adje! Reflechi pou mesye opozisyon yo, reflechi pou nèg phtk, reflechi pou lavalas! E yo tou tout mete nou nan sitiyasyon sa a. Se tout nèg 86 jiska jounen jodi a wi. Karantan! Karantan anviwon pou n nan eta sa a. mizè, grangou, ensekirite, enstabilite tout la sent jounen. Epi gon seri de nèg ki toujou ap byen pase. Fò n kòmanse panse pou mesye sa yo. Nou kòmanse ansanm avèk bandi yo. Donk, fòk nou panse pou moun k ap panse pou bandi yo, k ap panse gangsterizasyon, k ap panse ensekirite. kap panse destabilize fò nou kòmanse panse pou yo tou se ekstrèmeman enpòtan byenvini nan ayiti peyi spesyal ou wè pnh pnh tankou dife pay dèfwa voup voup voup voup voup depi ou felisite yo twòp yo yo yo sou fè stil sou ou pnh fò pa konsa nou fò dirab atò imajine ou al nan operasyon epi Pou jounalis ap pase lap fè foto epi men travay yon polisye. Eske w wè de betiz? Eske w wè? Eske la se kote pou ap kale postè de dwèt anlè? Mwen di w Ayiti peyi spesyal lò nou. Ou genlè panse se jwèt, se pa jwèt pitit. Eske w wè travay yon polisye? Tout lòt yo trè fokis, zam yo sansib a la gachèt pase yo ap veye. Epi lòt la li menm li ret dèyè a, li pa gen zam kenbe nan men l se postè l ap kale. Epi w tande blèk nan po tèt l ou pral tande. Èske w tande de zen? Èske la gen kote pou w ap kale postè? Ou wè la responsabilite dan tou sa? Popilasyon an kontinye file manchèt nou tande. Ae e pa sèl li k gen nan lapolis la lè l rive sou chan de batay k ap kale postè. Èske w wè de zen? Gwo nouvèl la isit Ozetazini sou plan politik se sa anpil moun tap tann, fokis la se te sou La Mezon Blanch, enben Prezidan Joe Biden anonse ofisyèlman ke l pral dèyè yon dezyèm manda nan okazyon eleksyon 2024 yo. Jean Robert Philippe, Gen anpil kesyon kap poze sou laj Prezidan Joe Biden, li gen 80 lane sou tèt li, men La Mezon Blanch di ke se pa yon pwoblèm kesyon de laj la Jean Robert. Wi, deklarasyon La Mezon San li baze sou sa doktè yo di, yo di prezidan fè anpil egzèsis, donk li pa ta gen pwoblèm pou l egzekite sa misyon l mande pou l fè, donk o pwen de vi sante prezidan an sanble li anfòm daprè sa La Mezon Blanch di. Men sepandan n ap di ke aktivite elektoral yo, Jacquemin, li kòmanse efektivman pou demokrat yo. Kèk è tan sèlman apre Prezidan Joe Biden pwononse premye diskou l fas a yon sendika, yon sendika kote l pwononse premye diskou li e se sa ta vle di tou lansman kanpay elektoral la pou demokrat yo dapre sa prezidan an di li menm ki mande yon lòt manda ankò pou l konplete sa l pa gen tan fè pandan 4 an l ap pase sou pouvwa a. Prezidan Joe Biden lanse ofisyèlman kanpay elektoral pou eleksyon prezidansyèl 2024 yo avèk yon diskou li pwononse devan manm sendika North America's Building Trade Union nan kote li souliyen reyalizasyon l tankou lwa 1 trilyon dola enfrastrikti ki te gen sipò Demokrat tankou Repibliken nan Kongrè a. Diskou sa a pwononse kèk èdtan apre ekip kanpay prezidansyèl la te pibliye yon videyo kote lidè ameriken an te mande pèp la yon dezyèm manda pou l sove nanm Etazini e pou l kapab konplete travay li pa t gen tan reyalize pandan premye manda a. Lidè ameriken an ki t ap pale devan yon foul ki patisipe an repete yon lòt katran deklare plan ekonomik li a ap mache men li bezwen plis tan toujou. Freedom Personal freedom is fundamental to who we are as Americans. There's nothing more important. Nan deklarasyon lidè ameriken an fè nan yon videyo ekip kanpay la pibliye bonè madi 25 avril la, li deklare, Libète an jeneral, libète pèsonèl fondamantal pou moun nou reprezante kòm Ameriken, pa gen anyen ki pi enpòtan ke sa, anyen ki pi sakre. Se te travay mwen pandan premye manda a, katran, pou m te lite pou demokrasi nou an. Li pa ta dwe yon retribisyon pou m pwoteje dwa n. Chak moun nan peyi sa a trete egalego e chak moun gen chans pou yo reyalize l. Jiskavan anons lan, ansyen Prezidan Donald Trump, yon advèsè posib nan eleksyon 2024 yo, pibliye yon deklarasyon pou l atake Mesye Biden sou enflasyon elve avèk fason l ap jere fwontyè sid Etazini an avèk retrè katastwofik Etazini ann Afganistan pandan li pase ton babye pou di se magouy ki fè li te pèdi eleksyon 2020 an. Ansyen prezidan an dwe ranpòte eleksyon primè pati repibliken an devan yon lis kandida tankou Nikki Haley, Mike Pence, Ron DeSantis pou n site sa yo sèlman avan li afwonte Joe Biden nan eleksyon prezidansyèl 2024 yo. Pa gen gwo non nan Pati Demokrat la ki manifeste entansyon pou defye Prezidan Joe Biden k ap gen 86 an si l ranpòtre eleksyon 2024 yo. Se prezidan dayè ki pi aje k ap dirije Etazini. Demokrat yo eksprime enkyetid yo pou laj prezidan an pa anpeche l ranpòte eleksyon yo malgre doktè l yo di pa gen pwoblèm pou l ranpli misyon l. Vis Prezidan Kamala Harris ki sou tikè eleksyon 2024 la ap pran lapawòl nan yon rasanbleman medam ki an favè avòtman yo pi ta nan jounen an nan Howard University kote li te etidye. Jean Robert Philippe, voa Kreyòl, Washington. Fò n di nan aktyalite Ayisite Ozetazini genyen ansyen Prezidan Donald Trump li menm ki yon lòt fwa ankò gen pwoblèm avèk lajistis e konnya l ap parèt devan jij pou yon kesyon de vyòl. N ap antre nan aktyalite a, konsènan peyi Dayiti anpil anpil vyolans de yè se te anpil vyolans, jodi a ankò gen anpil vyolans daprè sa ke korespondan nan Pòtoprens di nou. Pandansetan premye minis Ariel Henry ki prezante senpati l bay polisye ki viktim nan dènye atak ame yo. Misye Henry deklare nan tèt ansanm pwoblèm ensekirite a kapab rezoud. Nou gen sou plas nan Pòtoprens, Yves Manuel. Aprè yon joune ki te make pa anpil zak vyolans nan plizyè katye nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, kote Polis Nasyonal Dayiti an bò kote popilasyon an, Premye Minis Ariel Henry reyaji sou kont Twitter li, nap site, Mwen aplodi jefò fò konsiderab ak Meri 3 Polis Nasyonal la pou fè lapè ak lòd retounen anndan vil nou yo ak katye nou yo, men gen anpil ki rete pou fèt toujou. Fòs lòd yo motive, malgre difikilte y ap konfwonte. Gouvènman an, pa vwa mwen, prezante senpati ak polisye yo ki blese pandan dènyè operasyon yo. Ansanm nou ka rezoud pwoblèm ki lye ak sekirite an pou avanse nan pwosesis òganizasyon eleksyon nan lide pou yon retou a lòd konstitisyonèl jan tout moun swete sa, selon sa Premye Minis Ariel Henry twite. Sepandan, chèf gouvènman an toujou pa di yon mo pou manm nan popilasyon sivil la ki viktim zak bandi ame yo nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan dènye jou sa yo. Nan sous Matla gen pou pi piti yon santèn moun ki asasinen kote gen plizyè ladan yo ki mouri anndan lakay yo aprè bandi ame fin mete dife e gen dizèn lòt ki blese pa bal selon Rezo Nasyonal k ap Defann Dwa Moun nan yon rapò li mete deyò. Toujou selon rapò sa a, gen plis pase 400 moun ki mouri pandan 6 dènye mwa yo nan peyi Dayiti nan divès atak ame. Plis pase yon senkantèn zòn sibi atak ame depi kòmansman ane 2023, selon ong an, zòn ki te gen anpil trankilite nan tan pase, men aktyèlman gang yo ap opere kote yo vle e yo pran kontwòl tout zòn ki enterese yo, selon sa rapò a raposib pou l di Rezo Nasyonal k ap Defann Dwa Moun, rnddh, mande eksplikasyon ak otorite yo fas ak ogmantasyon zak ame yo kont popilasyon sivil ayisyèn nan. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Mèsi Yves Manuel, e daprè sa korespondan nou yo konstate sou plas, ta sanble ke popilasyon kontinye ap egzekite moun yo kwè ki enplike nan aktivite kan gang, pa egzanp nan Kafoufèy, E korespondan nou wè 2 jèn gason ki ke yap boule e yè yo an boule anpil moun ke yo prezante kòm manm gang. An palan de vyolans nan peyi Dayiti, gen plizyè santèn sitwayen ki pèdi lavi yo ak plizyè lòt ki blese anba atak gang ame anviwon yon dizèn katye nan depatman Lwès la ak Latibonit yo sibi zak vyolans dapre Rezo Nasyonal Defans Dwa Moun, rnddh. Ronald Toussaint. depi Pòtoprens. Atak ame sa yo konsène 5 komin ak 18 lokalite tankou Site Solèy, Belè, Solino, Fò Jak, Onavil ak Sous Matla ak divès lòt, daprè Marie Rosie Augustin Ducénat ki se responsab pwogram nan Rezo Nasyonal Defans Dwa Moun rnddh, Madam Ducena fè konnen atak bandi yo nan zòn sa yo pwovoke lanmò plizyè santèn sitwayen ak plizyè dizèn blese. Pou moun ki mouri yo, nou a plizyè santèn. Pou moun ki blese pa bal yo, genyen anpil tou e menm jan tou, nou a plizyè dizèn de fanm ki viktim de vyòl e sitou de vyòl kolektif. Marie Rosie Auguste Ducena lanse apèl pou mande otorite an plas yo asime responsabilite yo nan sa k gen rapò ak dwa ayisyen yo. E yon posibilite pou rnddh raple a otorite leta yo ke dwa a la vi, dwa a la sekirite avèk dwa a pwopriyete prive se 2 dwa ki konsakre pa konstitisyon peyi Dayiti e pa diferan enstriman rejyonal e entènasyonal ke Ayiti ratifye. Nou menm o nivo de rnddh n ap rete kanpe bò kote popilasyon an ki ap viktim tou lè jou e n ap kontinye egzije nan men otorite leta yo pou yo respekte dwa sa yo. Bò kote pa l, Premye Minis Ariel Henry ki se tou Prezidan Konsèy Siperyè Polis Nasyonal lan renouvle angajman enstitisyon polisyè lan pou fè lòd ak lapè retounen sou tout etandi teritwa nasyonal lan. Renan Toussaint pou voa Kreyòl, Pòtoprens. E daprè yon nouvèl ki fenk tonbe la, gen polisye ki te afekte nan sou komisarya Pòtay Leyogàn nan, enben yo menm yo krazon kite sa, yo abandone pòs polis la pa rapò ak aktivite gang ame. E se nan menm moman ogmantasyon vyolans yo ann Ayiti ke Sekretè Jeneral Nasyonzini an, Antonio Guterres, mande yon lòt fwa ankò deplwaman imedya yon fòs zame entènasyonal ann Ayiti pou anpeche vyolans gang yo ogmante, dapre yon nouvo rapò ke Sekretè Jeneral la prezante yè lendi a. Valerio Saint-Louis depi New York. Chèf Nasyonzini an mande deplwaman imedya yon fòs lame entènasyonal ann Ayiti pou anpeche vyolans gang yo ogmante e kwape pi move kriz dwa moun peyi a janm wè depi plizyè dizèn ane. Sekretè Jeneral Antonio Guterres te avèti Oganizasyon Mondyal la yè lendi 24 avril la nan yon nouvo rapò ke l te bay, kote ke li fè konnen ke ensekirite nan kapital peyi a te rive nan nivo ki konparab ak yon peyi ki nan konfli ame. Li te lanse yon apèl ijan pou yon fòs lame espesyalize ta vin ede sispann kriz la nan peyi a ki pi pòv nan Amerik Latin nan, daprè sa l te di nan mwa oktòb ane pase a sou demann Premye Minis Ariel Henry e Konsèy Minis yo pou yon fòs entènasyonal ta vin ede kriz la. Pa gen okenn peyi, ikonpri Etazini ak Kanada, ki te ofri pou dirije yon fòs konsa. Guterres te repete nan rapò sa a bay Konsèy Sekirite a k ap sikile depi yè lendi a ke deplwaye yon fòs entènasyonal rete krisyal pou ede otorite ayisyen yo kwape vyolans ak abi dwa moun, retabli lalwa ak kreye kondisyon pou òganize eleksyon yo sou teritwa nasyonal la. Konsèy Sekirite Nasyonzini a pwograme pou diskite sou rapò sa a demen mèkredi a. Sekretè jeneral la rapousuiv pou l di fòs polis nasyonal peyi Dayiti a ap fè fas ak ogmantasyon atak ki fèt kont li, sa ki lakòz yon ogmantasyon nan pousantaj ofisye polis yo ki abandone pòs yo, ki absan, ki pran retrèt epi ki resaman aplike nan pwogram imanitè pwovizwa Ozetazini. Pwogram sa ki louvri pou Ayisyen kap chèche yon kote ki an sekirite akoz move kondisyon ki nan peyi yo. Sekretè Jeneral Nasyonzini a te pale nan rapò a pou l di, e map site, Depi nan kòmansman ane 2023 a, gang yo te touye 22 polisye. Zak sa yo gen tandans akselere, sof si efò yo redouble pou ekipe epi fòme lapolis la an ijans, rekrite nouvo polisye, amelyore kondisyon travay yo pou kenbe efektif pèsonèl la ki egziste deja. Guterres di nan rapò a ke apati 31 mas la fòs polis nasyonal la te konte 14 mil 772 polisye, men dapre administrasyon polis la, sèlman anviwon 13 mil 200 pèsonèl lapolis la disponib jodi a pou travay. Sa a se akoz ke plizyè nan yo fè dezèsyon, ki vle di sove kite fòs la, e gen sa ki anba sispansyon akoz envestigasyon k ap mennen sou yo. Avèk lòt ka absans, Gutiérrez ka pousuiv pou l di ke pandan premye trimès 2023, rapò omisid yo te ogmante de 21 pou san, soti de 673 ka a 815 ka, pandan ke ka kidnaping yo te ogmante de 63 pou san, soti de 391 ka kidnaping ki ogmante a 637 ka pandan menm peryòd la. Sekretè Jeneral Nasyonzini an Antonio Guterres te eksprime espwa li ke 3 manm Gran Konsèy Tranzisyon an ki te enstale nan mwa fevriye pase a yo tap ede jenere konsansis sa ki nesesè pou jwenn yon fason pou soti nan kriz politik la, menm si nan rapò a li pale tou de apèl ki te lanse pou elaji konsansis la e fè zefò pou yo rive jwenn yon akò ki ta ka mete peyi a sou wout pou fè eleksyon yo. E finalman, Sekretè Jeneral Nasyonzini an di ke sou plan politik la, aksyon pou adrese vyolans gang yo dwe akonpanye pa yon etap konkrè pou rezoud kriz politik la nan peyi a. Valerio Saint Louis pou voa Kreyol depi New York. Mèsi Valerio Saint Louis. Nou pral pale jistis toujou konsènan peyi Dayiti. Direktris aktyèl kès asistans sosyal Madam Edwine Tonton jwenn arestasyon n jodi madi 25 avril 2023 touswit aprè odisyon l devan jij Wilner Morin, Masiado Vilme depi Pòtoprens. Rapò ankèt Inite Lit Kont Koripsyon, ULCC, te rann piblik nan mwa mas pase a te fè konnen li dekouvri plizyè zak koripsyon nan kès asistans sosyal ki sitou enplike chèf enstitisyon an, Madam Edwine Tonton. Nap di resese, se pa madan tonton sèlman, pase jounen jodi a, nap di resese, frape, frape, mare yo, e, nap di yo, voye l kabare, nap di, mache pran yo, mete yo anndan penitansye. Nou dwe di w tou, avoka ki tap asiste Madam Edwine Tonton pat deside fè okenn deklarasyon aprè arestasyon direktris CAS la. Kòm rapèl, genyen kontab CAS la, Pierre Richard Valès, ki deja fèmen nan prizon pou enplikasyon l nan gagote lajan leta a. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Ou toujou sou voa Kreyòl, w ap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen, mwen se Jacquelin Belizaire. Nan aktyalite entènasyonal la, gouvènman etranje ki gen sitwayen nan Soudan ap debouye yo seryezman pou yo retire moun peyi pa yo nan Soudan e sila yo ki pa gen kote pou y ale eksprime kè sote yo ki pou yo yo kite dèyè. An menm tan yo gen laperèz kòm kwa gwo deplasman etranje nan Soudan vle di gen plis san ki pral koule nan peyi a. Gwo afwontman k ap dewoule ant lame soudanèz la ak fòs paramilitè RSF la fè gouvènman etranje obligasyon pou yo itilize avyon, otobis, ak bato pou yo retire sitwayen yo nan peyi a. Pandansetan, anpil Soudanè fè konprann yo lage yo defann pou yo defann tèt yo pou kont yo. Donk, nou kapab wè evakyasyon k ap fèt, gen plizyè evakyasyon k ap fèt, gon seselfe k ap fèt, e se Lèzetazini ki nan tèt seselfe a, e anpil moun ap retire moun pa yo, sa yo rele resòtisan yo, pou y ale yon lòt kote, kote k gen plis sekirite. Pandansetan, anpil rezidan soudanè ap plenyen dèske yo pa gen ase lajan pou yo peye transpò otobis pou pati kite kapital la Khartoum. Yon repòtaj Serge Rodrigues. Nan Soudan, afwontman ki eklate ant 2 faksyon rival, sètadi twoup ki sou lobedyans chèf deta majò lame regilyè Habdel Fattah al-Burhan ak fòs paramilitè RSF ki sou kontwòl jeneral Mohamed Hamdan Degalo, lage popilasyon sivil la nan kouri pou chape anba lanmò jodi madi 25 avril la. Youn nan rezidan fanm eksprime fristasyon li dèske li nan enposiblite pou peye lajan transpò otobis pou l ale yon lòt kote alarechèch plis sekirite. Gen gwo lese frape k ap dewoule ant 2 belijeran yo depi plis pase yon semèn, yon sitiyasyon ki debouche sou rate dlo potab, kouran ak gwo mank manje mete ak materyèl medikal. Kidonk, plizyè dizèn milye Soudanè debake nan peyi Ejip, Tchad ak Soudan Sid, dekwa pou yo pa viktim nan afwontman ant 2 faksyon rival yo. Sepandan, sitwayen òdinè pa an mezi pou peye pri transpò an komen ki kontinye ap vale teren nan Soudan. Kounye a, pri transpò an komen monte 6 fwa lavalè pou moun pran chemen peyi Ejip, sètadi moun bezwen 340 dola ameriken, dapre yon Soudanè ki idantifye tèt li anba non Karam. Nan moman Asmaha ap tann otobis nan ri 60 kapital la Khartoum, li di pri transpò nan direksyon Ejip monte rive nan 500 dola. Gen yon gwo gwo kantite moun k ap kouri pran otobis e yon sèl grenn biyè pou ale nan Aswan ki tou pre a koute 500 dola. Kidonk pou 2 biyè, moun dwe peye apeprè 1000 dola. Jiskaprezan, batay k ap dewoule ant lame regilyè Soudan ak fòs paramilitè RFS yo deja touye plizyè santèn moun nan peyi a depi dat 15 avril pase, Yon afwontman ki fè katye rezidansyèl yo vin tounen yon zòn lagè. Serge Rodriguez, voa Kreyòl, Washington. Wi, ou toujou sou voa Kreyòl, n ap wè aktyalite entènasyonal la ansanm. Ewi, dènye nouvèl konsènan peyi Ikrèn, yon misil Ris touche yon pwen enpòtan nan vil Kupiansk nan Ikrèn e akò pou Ikrèn ekspòte sereyal ki pase nan lanmè nwa gen difikilte pou renouvle l. Plis detay avèk Serge François Michel. Otorite nan Ikrèn di yon misil ris frape yon mize nan vil Kupiansk jodi madi an, kote pou pi piti gen yon moun ki pèdi lavi ak 10 lòt ki blese. Prezidan Ikrèn Volodymyr Zelenskyy di Larisi ap fè tou sa l kapab pou l detwi istwa Ikrèn, kilti li ak pèp li. Fòs Ris yo te sezi Kupiansk, yon pwen enpòtan kote chemin fè rankontre nan nòdès Ikrèn, lè envazyon an te fèk kòmanse ane pase. Fòs Ikrèn yo te repran li an septanm. Yon lòt kote, Sekretè Jeneral l'ONU Antonio Guterres pwopoze Prezidan Ris Vladimir Putin yon mwayen pou antant sereyal Lanmè Nwa a kontinye vanse. Guterres bay plan pwopozisyon li an nan yon lèt li voye bay prezidan ris la sou amelyorasyon ak lajisman yon antant pou sereyal ki ta pèmèt Ikrèn ekspòte sereyal li san danje sou Lanmè Nwa a, se sa yon pòtpawòl l'ONU di ayè lendi an, apre Guterres ak minis afè etranjè ris Sergei Lavrov te rankontre Nan New York, pòtpawòl Ministè Afè Etranjè Larisi, Maria Zakharova, di ayè lendi an gen pati ki pa te respekte yon akò ant Moskou ak Nasyonzini sou ekspòtasyon sereyal ak angrè Larisi e ke gen anpil detay ki dwe sou tab negosyasyon ant Minis Afè Etranjè Ris Sergei Lavrov ak Sekretè Jeneral Guterres. Serge François Michel, voa Kreyòl. Mèsi Serge François Michel, n ap rete toujou nan aktyalite entènasyonal la. Lòt pwen nan aktyalite a, nan Larisi, minis defans la, Sergei Shoigu, akeyi nan kapital la Moskou, tokay li ki soti nan Laturki, Larisi ak nan Iran. Yo fè deba sou mezi pratik nan domèn ranfòsman sekirite nan peyi Lasiri ak nòmalizasyon relasyon siro-turk yo, donk ant Lasiri avèk Laturki. Nan lòt nouvèl Prezidant Taiwan nan, Tsé Ing-wen rankontre tokay gwatemaltèk li, Ariondo Giammattei nan biwo la prezidans la nan Taype. Nan moman Peken ap fè tout sa l kapab pou izole Taype sou sèn entènasyonal la, Gwatemala, menm jan avèk peyi Dayiti, twouve l sou lis 13 peyi ki rekonèt Taywan diplomatikman. Prezidan Sid Afriken an, Cyril Ramaphosa, anonse pati ki sou pouvwa, an palan de Kongrè Nasyonal Afriken an, ANC, deside pou Afrik di Sid kite Kou Penal Entènasyonal la. Prezidan Ramaphosa mansyone CPI a enjis e se yon desizyon ke yo pran apre yon reyinyon ke yo te fè pandan wikenn nan. Prezidan Sid Afriken an mete aksan sou manda darè ke CPI mete kont Vladimir Putin an Mas ki sot pase la, sa ki ta vle di Pretoria ki pral akeyi somè BRICS la ane sa, t ap twouve l nan obligasyon pou l arete Prezidan Vladimir Putin si l vini nan peyi a patisipe nan evènman an. Pou n fini, nan Kenya, lapolis jwenn 73 kadav pifò nan yon fòs komin. Moun sa yo ta sanble se ta fidèl yon sèk kretyen ki kwè yo pral nan syèl si yo mouri ak grangou, e konsa yo te adopte yon grèv lafen. E kantite moun ki disparèt yo, yo menm, yo kontinye ap ogmante, Lakwa Wouj pale de 112 moun ki pa ta reponn al apèl lidè sèk sa, an palan de Paul Mackendy, nan men lapolis depi 14 avril apre yon denonsyasyon ki ta fè kwè ke l gen ti tonm lakay li. Efektivman, yo jwenn 31 fidèl nan yon tonm lakay li. Mouvman sa a prezante tèt li kòm Legliz Entènasyonal Bon Nouvèl, Good News International News, ap evolye sou yon gwo abitasyon nan forè Chakawola. E nap rete toujou nan entènasyonal la, gouvènman Kolonbyen an pouse do lidè opozisyon Venezyelyen Juan Guaido apre li te vwayaje nan peyi Kolonbi pou l al patisipe nan yon konferans ki tap fèt nan vil Bogota pou relanse dyalòg ofisyèl ant gouvènman Nicolas Maduro a avèk advèsè li yo. Jeanty Augustin Junior gen detay. Kolonbi mete deyò yon figi opozisyon Venezyelyen yan Juan Guaido ki te rive iregilyèman nan peyi a kèk èdtan anvan ouvèti yon konferans entènasyonal sou Venezyela madi a nan Bogota. Nan yon ti videyo sou Twitter, opozan fawouch Nicolas Marullo a nan lane 2019 eksplike. Apre swasantèdtan kondwi nan Bogota pou chape poul mwen anba pèsekisyon diktati a, defye rejim Nicolas Maduro a, yo mete m deyò nan Kolonbi. Malerezman, pèsekisyon diktati a gaye nan Kolonbi jodi a. Lè se te minis afè etranjè a ki te envite opozisyon an pou koute yo e mwen te vini jisteman pou fè tande vwa plizyè milyon moun ki vle yon pi bon peyi, ki vle yon solisyon, ki vle jwenn fanmi yo, ki vle diyite yo tounen yon fwa e pou toutan, e se jisteman pou sa mwen nan yon vòl komèsyal nan peyi Etazini akoz menas yo kont fanmi mwen. Minis Afè Etranjè Kolonbi a, Alvaro Leiva, te di nan yon nòt pou laprès byen ta lendi a ke Guaido te iregilye nan peyi a, kidonk otorite imigrasyon yo te akonpanye li nan ayopò entènasyonal la pou yo mete l nan yon avyon nan direksyon Etazini. Nan menm ti videyo Twitter a, Juan Guaido te kontinye pou di. Konsènan règleman entèn yo, mwen gen dokiman sa a nan men m. Imigrasyon kolonbyen an p ap mache e nou espere ke enstitisyon kolonbyen yo pral reyaji. Nou swete ke peyi yo nan somè sa demen pral pale sou demokrasi, respè dwa moun, entegrite epi moun k ap pèsekite jodi a pa sèlman nan Venezyela men atravè mond lan. N ap kontinye avanse, nou pral kontinye goumen, e sa a se yon moman trè enpòtan pou Venezyela. Sa nou ka mande, se fè eleksyon yo pou asire libète e demokrasi nan peyi nou an. Apre re-eleksyon Nicolas Maduro nan lane 2018, ke plizyè douzèn peyi pa t aksepte, Guaido te deklare tèt li prezidan pwovizwa Venezyela nan lane 2019. Sepandan, depi lè sa a, popilarite li te bese, e lejislatè opozisyon yo te vote an janvye pou retire li nan wòl sa a, epi yo nonmen yon komite pou dirije sa yo ta rele yon gouvènman pwovizwa. Konferans entènasyonal prezidan kolonbyen an, Gustavo Petro te òganize madi a te gen objektif pou relanse dyalòg ofisyèl ant gouvènman Maduro a ak advèsè li yo. Minis afè etranjè Kolonbi an, Alvaro Leiva, te pibliye yon deklarasyon ki di. E si w gade nan palmarès sinema ayisyen an li trè minim. Donk pa gen moun ki pral fè sa pou nou, se nou menm ki pou prezante tèt nou nan medyòm sa. Se pa sèl aktè ak reyalizatè ki te prezan nan festival sila. Doktè Masha Bongou, ekriven kongolè, te prezan nan festival la. Mèsi Ellis Dorelace, fòn di ke isit Ozetazini e bè gan pil koze kap pale sitou apre ke rezo nouvèl cnn revoke yon prezantatè vedèt an palan de Don Lemon 2 mwa apre misye te ekskize telespektatè yo pou yon kòmantè li te fè sou Nikki Haley, nou sòt tande jan Robert ap pale de Nikki Haley ki kapab evantyèlman yon nan avèsè ansyen prezidan Donald Trump, msye te fè kòmantè, apre sa msye te ekskize l, men kanmenm revokasyon an soti nan wikenn nan, donk se anpil kòmantè. Mezanmi se la nou mete fen nan pwogram nan, se t on plezi kòm dabitid pou n te sèvi w, nou vle remèsye Bill, John and Ben. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun, non pa m se Fouco, randevou kase demen si Dieu veut 6 heures. Pou live journal tout ayisyen konekte mwah bizou bizou one love. M ranmase pakèt mwen kòz abitan pa mize lavil m prale men map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun nap kwaze nan w lòt videyo orevwa.